La, gen yon sanm de militan e ki fistre e Senatè Moïse Jean Charles e m ta renmen pou vin rejwenn nou e pandan e militan sa yo fistre a la e jounen jodi a la ou mete yon yon Léonard Nan tèt konsèy KTPS la, Léonard pap regle anyen nan tèt konsèy KTPS la, militan Pitit Desalin yo mande pou yo revoke Léonard nan konsèy la paske Léonard pap itil anyen. Depi kilè sa ou chanje gon bagay ki tap fèt nan Hotel de Plaza, Léonard te pran non nou E jounen jodi a la, kòm reskonsab, enben enben nou wè Léonard pa itil an anyen nan tèt konsèy la, ki sa k fè jounen jodi a la nou di kon a nou menm kòm militan k ap batay ki sou channmas sa la, nou menm kòm militan pitit Dessalines, enben nou di nou di nou di nou menm e e e non e e poko. Fè nou di, e senatè Moïse Jean Charles, e pa nan dwòg, li pa nan vòlè, enben gen yon sèm de militan ki fiske, enben jounen jodi a la, nou di Ariel Henry e pap ka rete andedan peyi a la, e premyè janvye, e Ariel Henry pap ka rete, enben nou di, nou menm, senatè Moïse Jean Charles, militè yo fiske sou chèn Massa la, fè yon jan pou vin rejwenn militè yo ki fiske, wap wè jounen jodi a la, a Ariel Henry pap ka rete, Ariel Henry. Se yon kadav gate, enben nou di Moïse Jean Charles e lidè pitit Dessalines lan, militan yo fisye sou chènmassal la, fè yon jan pou w vin rejwenn militan yo ki fisye ki sou chènmassal la, paske tout otan m pale avèk militan yo, tout otan m pale avèk militan yo, militan yo pa vle tande m, nou di senatè Moïse Jean Charles, lidè pitit Dessalines lan, fè yon jan pou w vin rejwenn pitit ou yo ki sou chènmassal la. Leonard kòm responsab, sonje Moïse, sonje sa w te di. Moïse Jean Charles antanke yon kidnapè, antanke yon vòlè, antanke yon asasen menm jan Ariel Henry, antanke yon visye, antanke yon mandyan k ap goumen pou ministè, k ap goumen pou pòs, kote Moïse Jean Charles li menm, li pran nou, li itilize nou menm militan, se chak lè l ap boule kawotchou, li itilize nou kòm kapòt, li itilize nou kòm yon dechè, nou menm n ap di Moïse Jean Charles nou menm, nou pa lan granmoun sanwont, ane 2023 si Bondye vle k ap antre la, nou menm militan, nou pa yon kann kale pou Moïse Jean Charles. Nou konnen, nou konnen se nèg ki pase maladi fou, nan chak tèt manifestasyon l toujou vle pou l prezan. Nou menm, nou menm kounye a jounen jodi a, nou menm ki te chyen Moïse Jean Charles, nou menm nou vire jodi a la, n ap dechire kostim sou li, n ap manje talon pye Moïse Jean Charles, paske Moïse Jean Charles pa gen karaktè lidè politik ankò. Paske yo pa ka byen gade Moïse Jean Charles konnen ke chak lè manifestasyon li vin rankontre avè nou nan pye papa Desalin, chak lè manifestasyon li konn nimewo nou, li konn tout moun pou l rele pou jwenn nou. Men lan fèt fen dane a la, Moïse Jean Charles pa ka pou l met pye l atè pou li vle sou nou. Moïse Jean Charles son sanwont e n ap di Léonard tou. Léonard, si w konnen. Hee sa militan channmas yo fè avèw la president KTPS sa fè w fè a militan yo ou pa pran reskonsabilite w Léona nap dechire w nap boule w e lèn kwaze avèw tou Léona se rèl nou menm nap di Moïse Jean Charles met karaktè lidò deyò met dignite w nap di Ariel Henry Premye janvye si Bondye vle 2023 nou pa ou paka pase ou paka leve pou joun ou bon premye janvye nap di Moïse Josué nap di Ariel Henry 24 desanm 31 desanm gade bwa kale sou tout teritwa. Gen anpil enfòmasyon ki ta fè konnen senatè Moïse Josué se konsiltan li ye nan BRH ou poko gen enfòmasyon sa e sak fè nou leve kont li. Bon nou tande rimè a men Moïse Josué al pwouve nou sa jodi a la. Paske son visye li ye, son sousèt li ye, si Moïse Jean Charles konnen sa yo di a e pat vre, li tap rejwenn militè yo poul fon dyalòg avè nou. Moïse Jean Charles ap jwe wòl mawonaj, yo te mèt te dim Moïse Jean Charles direktè palè nasyonal kounya la map kwè. Yo te mèt te dim kòm yo lonmen nou lenteryè, lenteryè vre nou konnen vòlè, vòlè sa yo sanwont sa yo. Wi li ladanl vre, li ladanl paske paske Moïse Jean Charles gen sekiritel, tout bagay li ap fèt anndan BH. Tout bagay yon pikòt tou nèf lan men l. Amos Zephyr ankò. Ke si Moïse Jean Charles konnen. Sa son enfòmasyon nou konfime nou menm. Wi nou konfime l menm. Nou konfime l. Nou konfime l pa rapò de lari a. Nou konfime l pa rapò de militan k ap batay yo. Nou konfime l tou pa rapò ke nou menm tou militan k ap batay tou. Moïse Jean Charles pa mete l atè pou l rive sou nou. Pou l vin ankadre nou. Pou l vin fete nou yon bòn fèt fen dane. Ke nou pa wè Moïse Jean Charles voye okenn Felisitasyon pou nou. Aah en menm Li ta di nou joyè noel menm bòn ane. Nou poko gen espwa. Ken ap di Moïse Jean Charles. Militan yo fistre. Di ke li pa vle nou menm militan. Chyen an mòde mèt li. Sal konnen l konnen an rejwenn nou. Sil pa ka rejwenn nou humm chen yo ap mòde l. Mèsi la près. Ok. Moïse Jean Charles wi nou konnen son brezilyen li. Koup di mond lan fini. Nou te ba Moïse Jean Charles tan pou l te pran mondyal li. Kounya nou menm sa se mondyal pa militan yo. Si Moïse Jean Charles pa ka asepte pot trofe a ba nou, pot trofe du monde lan ba nou nou menm antan ke militan, nou menm nap pran lari nou pral chache trofe nou lan men Moïse Jean Charles. Jan Moïse Jean Charles vle a, nou pral chache trofe a lan menl. Mèsi. Jouk pral vini yo la nou pap jwe avek Harry voltè nan tèt enteryè la paske Harry voltè se yon papa gang Harry voltè se pap regle nan tèt anyen nan tèt ministè enteryè se sak fè nou di Ari Voltè, moman w rive pou remèt demisyon w. Papa m se Etyèn ou di, pòtpawòl òganizasyon Omisa. Nan moman an, Ari Voltè se yon nèg, yon kidnapè l ye, paske se yon krakè l ye menm jan avèk Ariel Henry, paske kòman w ta vle ka konprann yon gwoup de militan tire sa k rete nan lari yo e desann devan minis enteryè, Ari Voltè se yon mantè, Ari Voltè ekri nou plizyè mesaj deja di wi l ap chita avè nou, epitou Ari Voltè se mantè l ye, se travay nou bezwen, Se yon kote nou bezwen pou nou yon lojman, enben Ari Vòltè pa pretan ankenn anyen nan tèt Ministè Enteryè, se sak fè nou di nan jou k pral vini yo la, nou pral pase nan yon lòt faz, paske se anndan nou pral antre, nou pral mete kawotchou anndan Ministè Enteryè. Mèsi laprès. Eskize, jounen jodi a la. kote nou t'al oganize yon sitin devan ministè enteryè kote Ary Voltè te chita avè nou deja Ary Voltè pa janm di nou anyen enben se sak fè nou mande gwoup militan de jèn sa yo gwoup ti rès sak rete nan lari yo nou di nou menm nou pa kapab ankò kòm yo t'ap di malere malerèz pa nan fèt enben jounen jodi a nou wè se André Michel Marjorie Michel avè Ary Voltè k'ap gagote enben se sak fè nou di. Ari voltè pap ka kanpe la premyè janvye paske premyè janvye k pral vini an la ariel anri a tout ari voltè moman an rive pou yo remèt demisyon paske nou menm anvan 31 desanm nan la se rad mare nou pral fè sou chèn masè la pou nou bloke ariel anri kap vin depoze jèf flè nan mipana ariel anri konnen li premyè janvye li pap ka alèz nan mipana la paske nou menm militè yo la nou deside pou nou retire kò nou nan lari a paske ari voltè ban nou plizyè manti deja wap wè sou telefòn mwen ari voltè ekrim mesaj ari voltè di konsa ann tann. A no jou, a revòltè pa janm pran desizyon avè nou, enben nou di nou menm, Ariel Henry avè tèt tout a revòltè, nou konnen se yon papa gang, se yo kap finanse gang andedan peyi a, enben nou di nou menm, militan yo di, enben a revòltè pap ka kanpe nan tèt minisente ya. Non pa msye sèl nou di. Yon lòt bò, nou fè konnen ke premye janvye kap vin la, malgre mezi sekirite ki toujou pran, PM nan pap ka franchi espas ki chèlbè sa. Èske deklarasyon sa nou kapab. kwè ladanl. E nan sans sa m di w la, kote mwen di konsa, Ariel Henry pap ka alèz premye janvye la, paske Ariel Henry pral ranje kò l pou l vin desann nan mi pana la pou l vin depoze Jacques Flè, Ariel Henry a tout vòlè parèy li yo konnen non yo sou lis pou y arete. Ariel Henry patisipe nan masak Jovenel Moïse, men se pa sa nou te vle non, se sak fè nou di Ariel Henry moman an rive pou lage pyon, paske Ariel Henry a tout vòlè parèy li yo la pou yo demisyone, paske Ariel Henry. Si w pa pa gang avè tout koz mila wap wè l mete di madam tonton kap volè chèk pou li nan CAS kap voye lajan bay bandi enben nou di Pènèl e kòm pa pa gang enben nou di Pènèl ou pap ka kanpe la antant a tout ata Ariel Henry nou menm nou di konsa Ariel Henry e a tout Henry vòltè moman an rive pou nou remèt demisyon nou paske nou menm nou pa kapab ankò mèsi laprès. Sa fè konnen Senatè Moïse Jean Charles se konsiltan li ye nan brh. Ou pran kote enfòmasyon sa a? Se sa k fè nou leve kont li yo? Bon, nou tande rimè a, men Moïse Jean Charles pwouve nou sa jodi a la a. Paske, s on visye li ye, s on sousèt li ye, si Moïse Jean Charles konnen sa yo di a e pa t vre, li t ap rejwenn militan yo pou l fè yon dyalòg avè nou. konferans lan. Men pa kont fò n di w ke di 28 o au 31 nou gen festival Linyon n ap fè la. Alò n kòmanse ici a depi le 20. nan koup du mond lan ok men pa kont pwogram yo ap kontinye du 28 au 31 nou pral fè festival Bini avèk anpil djazz avèk théâtre avèk dans tout sa yo. Men jodi a di nou kisa teyat nasyonal te vle di pa rapò avèk lansman sa yo. Teyat nasyonal son enstitisyon kap travay sa fè yon bon bout tan e ki rete a menm objektif li se reyose ekla teyat la tout kote. pou w kapab wè nou bay fòmasyon. Pa egzanp, nou fèk sot fè fòmasyon Jacques Stephen Hall. Alò, fòmasyon an rele Fòmasyon Jacques Stephen Alexis. Nou kouvri de 60 jòn. Ou klè? E anplis, nou fè teyat nasyonal nan lari a, nou vann teyat la jan ke nou menm nou kapab. Efektivman, gen yon pakèt bann moun ki di se lokal. Non, se pa lokal la k teyat. se teyat pat lokal. Sa vle dire ke nou menm kelkeswa kote ya, kelkeswa depi kote ya gen sèn, se lokal teyat nasyonal. Anpil moun di jouk jounen jodiya yo pa wè kisa teyat nasyonal ap fè vreman piske sa ki rele teyat an Ayiti preske an liy. M gen enpresyon moun yo pa wè vre paske lè w chita la a wap bay fòmasyon sou le teyat, sou la dans, ok moun nan pa wè vre. Lè w chita la a wap jwe plizyè pyès de teyat. Poukisa wap wè gon pakèt kote gen de bagay ki pèdi? Se paske nan katye yo gon pakèt travay ki pa fèt ankò. Club literè e artistik pa egziste ankò. Ok, sinema pa egziste sa fè yon bon bout tan men fòw dakò avèm gon pakèt bagay ki pèmèt ke sinema ale. Se pa sèl Ayiti, vin pa egziste. Ekzanp, nou gen entènèt ki vini nou gen plizyè lòt bagay nou gen Netflix nou gen YouTube fim ap pase tou se kòm si ou di moun nan vin al sinema pandan se tan li ka wèl sou YouTube li ka wèl sou Netflix men pa kont sa se pa yon agiman kote ke pou nou pa fè triyonf se pa yon agiman pou nou pa fè Rex el. Eldorado fè bagay sa yo egziste ankò. Men m panse ou fin tout tan bagay sa yo fèt. Alò aktivite n pou n klotire fen dane a se kisa l ye? Se yon se yon se yon festival. Se yon festival k ap gen teyat, k ap gen dans, k ap gen k ap gen plizyè atis k ap evolye isit la. Pa gen mwayen n ap fè l, kòman n ap fè l, ak kisa n ap fè l. Bon, nòmalman, pa ki mwayen, nou gen sèn nan deja, nou gen lokal la deja, mentnan n ap fè l a sonorizasyon, n ap fè l avèk twoup yo k egziste a, n ap fè l avèk mizik, n ap fè l avèk teyat. an gen anpil gwoup ki gen tèndansi. Sa vle di m tou lanse apèl la tout gwoup ki vle vin enskri nan ansanm daktivite Teyat Nasyonal ap fè yo e anplis moun ki vle vin pran fòmasyon vini nan kyòs Oksijèn sila se la Teyat Nasyonal ye. Men gen yon seri de jèn tou k ap plenyen e piske yo menm yo plis fè yon seri de feyton sou Facebook, yo di yo pa janm jwenn apui Teyat Nasyonal e apui Ministè Kilti ansanm avèk. Men si mwen menm si w pa vini kòman m pral gen w? Si w rete sou Facebook la sèlman, donk ou pa janm vin la pou vin pran fòmasyon. Maleksiko! Otomatikman, moun nan wè l parèt sou yon Facebook, sou YouTube, li parèt sou yon lòt bagay, li panse l se yon atis. Fòmasyon pa enterese l. Ok? Gen anpil gwoup mwen konnen, gen anpil moun ki di yo se aktè, yo se aktris, yo se komedyen, Li jis vini, li vin nan direksyon atistik la epi pa bezwen pè, li pap peye anyen. Donk ou gen dènye mesaj? Dènye mesaj, mesye jounalis yo map tann nou, 28, 29, 30 nap tann nou la chèn mas e anndan kyòs la e anplis, anplis tout jèn, tout twoup, tout twoup de dans, tout twoup de teyat ki vle Vin patisipe nan festival la avè nou vini enskri ou pap peye anyen wap gen sèn wap gen tout bagay. Raple nou non w deja. Non pam se Yves Penel.